Mwen salye tout kamarad ki la, zanmi laprès ki reyini jodi a pou vin tande ki sa n gen pou n di. Arnel Belizaire, sèvitè nou jodi a, li devan nou sou konvokasyon yon gwoup òganizasyon. Nou gen Raso e Alye, nou gen Fòs Dèlma, nou gen Fòs Kanapevè Reveye, nou genyen Rezistans Akayè, Nou gen Delivrans e nou gen anpil lòt òganizasyon ki egzije ki fè ke jodi a m la. Pou ki rezon? Gon pakèt moun ki ap spekile, mwen te di lè m te sot nan prizon m ta pral batay, poukisa m pa batay? E pa paske Anèl Belizè pa ka batay ni e paske l pè batay ki fè ke m pa t janm lanse batay. Gen yon pakèt politisyen enkonsyan. ki mal abòde pwoblèm nan. Yo toujou pran m kòm enmi paske lè m ap pale m di non. Kouman w ta fè vle? Mezanmi, m pran katouch nan vi m 17 fwa deja. Yon sèl lè m pran 13 katouch. Poukisa nan batay? Zwazobèk fè di m pa nan dwòg. Zwazobèk fè di m pa nan kidnapin. Zwazobèk fè di m pa nan anyen k pa sa. M fè dezan prizon. Devèn pa jovenel enbesil ki lete li kite yo asasine men menm moun ki te nan lari a ki tap di fòn kraze sistèm pouri sa fòn kraze leta anti pèp sa jodi a yo konpoze avèk les assassins de jovenel moïse pou yo nan pouvwa m pa di le kontrè paske se politik li ye kon sikonstans ke ou ka sove. Pou sove peyi w. Men, jodi a nou klè, nou di tout kanmarad yo, li inakseptab pou yon gwoup de politisyen t ap di, depi Jovenel ale, fòk gen yon komisyon spesyal ki monte pou yo kapab mete Cadet Malo sou kote paske Kou dè Kont pa t valide kontra a. Arnel Belizaire se manb regwoupman politik Mache Kontre. Nan rakont nou, Edmond Supplice Beauzile te toujou di, Une fois que Jovenel aller, y ap reyini pou egzije ak pouvwa k pa lan plas la yon dekrè durjans pou retire tout dekrè libètisid ke Jovenel te pran yo. Jodi an, nou twouve l nòmal paske Edmond nan gouvènman an, tout sa ke n t ap kritike avan yo, yo youn pa di anyen. Kote batay militan konsekan yo t ap mennen bò lidè sa yo? Pou te di, jan bagay yo pwale a l pa bon. Enben m pral di nou sa k pase pèp ayisyen. Gon gwoup de militan jodi a k panse yo se lidè k ap goumen dèyè lidè politisyen kowonpi sa yo pou lajan manje, pou kòb woy woy. On peyi pa ka chanje! Mande ti sa yon kanapevè. M'en anpil lòt kap goumen dèyè lidè paske yo pa jwenn. Mwen di yo batay peyi paka fèt konsa. M'pap nan divizyon avè yo. Mwen konnen kisa ke yap defann e m'konn goumen ke yo te fè. Men yn fwa yo pati sou menm liy ak lidè sa yo, yo fèk kare soufri. Pou ki rezon? Lè wap pède nan batay chanjman. E ke Mesye nou wè sa map di nou an man Freo Caleb Mesye li nwim Li nwim An pase devan mikro pa di verite Nè yo pa nan pak Se nan konferans yo ye Sa e lè pa jounalis yo konnen yo ka respekte tèt yo Jodi a mwen m fè fè 2 zan prizon pèp ayisyen M pa pran anyen ni blof nan men pèsonn. Bon mwen m tande yon nèg ap pale m de ti lapli, de babekyou, bon m ta prefere vin ti lapli m babekyou olye m kite nèg vin betize avè m ankò. M fè yon chwa. M fè tout vi m ap goumen m ret nan yon liy. M tande nèg ap spekile, yo pa ka pale de moun. M fè tout batay ke w ka imajine ki fèt deja an Ayiti pou lidè. Jodi a m gen yon gwoup dòganizasyon. ki fè apèl ak mwen pou m tounen nan batay avè yo. Moun k ap pale yo de ensekirite a, mezanmi frè m ak sè m yo, pwoblèm nan mal poze. Toutan gen pwoblèm de gouvènans, ensekirite a ap toujou ogmante. Pou ki rezon? Dyalòg pa vle di ke konplisite pou koripsyon. Nan ki kondisyon? ke nou menm ki tap batay pou chanjman pou kraze sistèm nan, pou nou jwenn yon seri de nèg, yo te nan Michael Martelly, yo moute yal pale Michael Martelly mal devan Jovenel Moïse, yo sot nan Jovenel Moïse, yo fofile, jodi a se yo k chèf. Ou menm ki dim ki militan kap mache dèyè lidè k nan pouvwa sa, kòman l santi l lè l chita bò kote yon nèg, Ke nou menm nou te gen pwoblèm avèl paske li tap mal jere, jodi a difèt ke wap jere ansanm avèl ou aksèpte l. Pou mwen li inaksèptab. Mwen vle klè pou tout moun jodi. E si gon jounalis la ki gen yon dout kote ke Arnel Belizaire pat pale jan politisyen yo ap di a e paske papam nan sante piblik mwen nan kabinè sante piblik Zil manti. Anel Belizaire pa janm met kras sou kras. Paske yo toujou fèm pase pou yon vwayou paske lè map batay mwen menm m son milèt. E depim di m pwal batay m garantiw m pa nan vann konsyans mwen. E m bay tout jounalis la an defi al nan direksyon jeneral, al nan ministè pou wè si Anel Belizaire te janm depoze yon ti dosye. M ap ba nou 4 òganizasyon ke m ap dirije depi 2009, pasasyon fèt an 2011, m vin reyelu ladan l an 2013, gade pou wè si nou janm nan sibvansyon. Òganizasyon ki konvoke m la jodi a pou nou lanse batay ansanm nan, yo fè m yon byen. Paske mwen tande gen moun k ap spekile, pèmèt di Arnel Belizaire t al chita a Rosemila avèk Fednel mon cheri yo te bay Anel Belizaire 2 milyon goud jamè jamè Anel Belizaire pa janm rantre nan mòd batay sa yo mwen map enfòme mwen te di kamarad jounalis la ki nan batay paske lapolis touye yon frè nou mal mwen te dil batay peyi pa janm fasil e dan pouri toujou gen fòs sou bannann mi. Nou wè ak de kriminalite kap fèt sou la polis la, la polis yo viktim se sèlman lè gen operasyon, men tout ak izole ke nou tande kap fèt yo se règleman de kont, paske mwen diw gen nèg anndan pouvwa sa ki nan kidnaping, gen nèg anndan pouvwa sa ki nan alimante sa nou wè kap fèt la la, pou ki rezon? Se paske. Otorite jodi ki te nan lari a avè nou yè la, yo t ap denonse yon seri de bagay. Difèt ke yo rantre ladan l je fèmen, yo di a, pa tout tan n t ap joure entèl e ke depi l pa nan pòs la ankò, la la tout lajan l te vòlè yo al byen viv anyen pa rive l. Yo menm yo rantre la, y ap pwofite vòlè. Epi y ap bare moun serye pou pa pale. Mwen m ap di nou kamarad, sèvitè nou la devan nou. Mwen klin. Janm toujou di nou anba m pa mouye e lè map pale m di non si yo konnen ke m konn yon bagay sal avè yo. Òganizasyon sa yo ki fè apèl ak mwen an pou lanse batay la rele yo ba yo dosye yo di òganizasyon sa dezabiye ti vòlè sa kap pale fò nan mitan moun. Mwen m se defi sa m bay tout politisyen sanwont sa yo. Map di yo jodi a m pa enmi yo men m ta swete Yo fè anpil anpil pridans pou lè gouvènman sa a tonbe pou yo pa al nan mawon. E m ap anonse nou, gen anpil moun k ap fè kòb la a sou Ariel la, lè pouvwa sa a pa la, l ap difisil pou yo ret nan peyi a, paske y ap gen kesyon pou yo reponn. Lè yon moun t ap travay pou 35 mil goud, jodi a ou gentan posede plis ke 2 milyon dola an mwens 5 lane, fò w di m kòman ou fè fè l. E byento map di nou non yo, ki kote yo ye bò kot Ariel, men kisa yap fè. Gen direktè jeneral ki sot Nouyòk ki vin pran pòs yap prepare yo pou yo tounen, men si yap fè ke yo fè vit paske yo prèske nan kou. Paske m pwal di non yo e m pwal di kiyès ke yo vann kontra, kiyès yo vann pòs. Se avantaj sa ke mwen m genyen nan peyi a, Ke lèm di yon bagay m fin konpile dosye m, e pa nèg fè tentative ap spekile sou forom, men, men, men, men, men, men glas la la, e vin chita nan deba anfas Anel Belizaire a devan lemond antye pou vin repwoche l li pou l repwoche ou. Men m remèsye nou. M pa al nan batay la avè nou. Men m ap mande nou silvouplè, jodi a, metye nou an vin twò ekspoze. Li vin twò danjre pou nou kite politisyen dwategòch ap itilize mega ke n genyen an pou fè richès nou. Fòk moun rich, men pa sou do nou. Mwen menm, mwen renmen liks. Menm jan w tande yo di w m chimè a, m konn li byen. Paske tout jòb mwen pase, se toujou sou konpetans. Batay mwen antreprann nan, le 29, n ap nan lari a. Òganizasyon yo pral detèmine pakou. Jan mwen pwomèt tout kamarad Petyonvil, le 30, pakou lan pwal defini, nap monte Petyonvil poun desann pa Boudon poun al pale ak Mesye Ariel. E lèm pral pale a Mesye Ariel la yo ka aretem. Map dil ou byen, tout moun ki apresye Anel Belizaire yo, si yo aretem, nou pa bezwen gen dout, yo pap aretem ni pou kidnaping, ni pou vòlè, ni pou trayi konsyans moun ki fèm konfyans. Se jis pou pozisyon m paske nèg ki la yo, yo pi danjre ke ekip Jovenel la. Paske se 2 nèg k ap vasiye ki pou nan tout pouvwa a e gen yon pakèt ladan yo ki di oo anè yo t ap fè pye blanch y ap kritike entèl jodi a ki militan k pral pran lari a ankò paske pou yo ka vòlè. Y ap dekouraje militan konsekan yo pou al goumen pou chanjman reyèl la. Yo menm, yo wè sa pa t rive entèl lè yo t ap kritike. Mezanmi, kote pwosè masak Lasalin? Kote pwosè masak Bèlè? Kote pwosè Petro Caribe? Tout moun ki te nan lari a jodi a m ta renmen tande lè y ap pale ki pozisyon ke yo gen anfas dominatè. Mwen m toujou di nou, zwazo bèk fè pa p janm ban nou chans e n pa ka fè anyen san li. Men pandan n pa ka fè anyen san li a, fò n pa mete 2 moun ki gen kòd san ne nan 2 pòs a pouvwa kote ke yo pa ka kanpe pou di zwazo bèk fè sa pa ka kontinye konsa. Mwen remèsye nou pou prezans nou. Mwen disponib e dispoze. Gen anpil moun ki t ap spekile. Kamarad ki di yo mete m deyò nan RCH a, m pa bliye w. M al ouvè pou w poze m kesyon pou m ka reponn ou. Paske Anel Belizaire se yon liv ouvè. M klere konsa pou lè m al nan geto a, pou yo pa di yo te poze w kesyon sa fò w te pase sou nou pa te reponn. Mèsi pou prezans nou. Kounye a m a dispozisyon.